Martisan. Nou wè vwa a pa fin twò kòdyòm donk genlè gon grip kap rive sou mwen. Men, ou konnen fòk nou la pou n kapab pote enfòmasyon ba ou. Brèf, dan la sware di vandredi, gen yon sitiyasyon panik o nivo de Martisan. E panik, moun ki fè lè frè, se 2 polisye yo menm ki te deplwaye pou rive nan zòn sa a. Kisa k pase? Ebyen fò m di nou ke depi nan aprèmidi genyen Pawòl kap sikile. Paske pa bliye ke nan mitan bandi yo nèg yo gen plis enfòmatè ke lapolis. Gen yon char ki ap siyonnen. Men gen enfòmasyon ki fè konprann ke char sa li menm se sou batay li kanpe. Men pa bliye janm di nou an nèg sa yo toujou gen moun kap ba yo enfòmasyon. Sa vle di antèn. Genyen yon enfòmasyon ki vin jwenn yo, sa vle di enfòmatè yo di yo ke cha sa a pral ouvè bal sou yo. E cha a, li pase nan do nèg vilaj yo pou al pete kout bal. Cha a te vle siprann nèg vilaj yo. E se le moman, nèg yo yo menm, yo ouvè kout zam. Cha a, li t ap mache tou dousman pou vin pran nèg yo. de do. E nèg yo te okouran, se nan moman sa a yo pete kout bal. Sa w tande a la a, sitiyasyon dejenere. Nèg yo pete kout bal, lapolis pete kout bal. Ebyen pandan nèg yo ap tire konsa, sa n ta kapab rele cha yo, men dan la lojik, ki se cha dèk, ebyen gen yon kawotchou ki devantre. Jant cha sa a li menm depatcha. E sa w tande a la a? Bandi yo kwense lapolis, lapolis pa konn kisa pou l fè. De polisye ki yo menm a lenteryè de cha a oblije rele sekou. E sèl sigonay ki ka fon kontak nou matisan la aktyèlman la. Pa gon chèf ki ka pran responsablite yo. Nèg yo gentan boule yon blennde nan men nou. Nou gon polisye idmo n ap chèche l nou pa janm ka wè misye. Ou byen n chèche l pwomosyon. Misye rele m mwen di sa vre mesye. N ap chèche misye nou pa janm ka jwenn li nou pa gen kontwòl misye. Se pa vre nap chache michler misye ale michler nap chache misye nou pa we misye nap bay ap vide sou nou nou pa gen bal anko bay ken bal kop ki rive. Yo pat ka fè anyen. Nèg yo oblije degaje yo. Alò se polisye la pou kapab sòti nan cha la. E se le moman gen yon polisye. Udmo ki rele Michlè. Misye pran bal, misye tonbe sou fas. Nap gade sou foto a la kòman polisye sa li menm lap benyen nan san. Ebyen, sa w tande a la, lòt cha yo ki vini an bakòp, yo pa kapab rive pwoche paske anpil kout bal tap simaye nan zòn nan. M toujou di non sa mesye polisye yo. Bandi yo genyen gwo zam nan men yo. Bandi yo, lè yo nan batay, yo pa gen anyen y ap pèdi. Yo sèlman konnen ke yo la pou lamò e y ap defann yo jiska lamò. Lè nèg yo gen gwo bagay konsa nan men yo, nou pa leve yon bon maten pou n al atake yo. Paske, jan bagay la ye la, m ta kapab di. Se nèg yo k pwisan. E apre anpil tan ap tire m ta kapab di lapolis reparti bredouy, medize, dekonsète, imilye menm paske a chak fwa batay sa li menm li eklate ant de bandi zame de gran ravin, vilaj de dye fas a lapolis. Lapolis pa toujou sòti ganyan. Tande byen wi! Sa fè nèg yo konbe cha. Cha ki boule, cha ki sezi, sa fè ototal 4. Kèl desepsyon pou lapolis, a chak fwa nèg yo tante al pote boure nan batay, ebyen yo toujou manyen yo. Si w ap gade sou imaj la, ou kapab wè kote cha sa li menm, li anba dife. Pandan lapolis vire do l, li oblije bay vag nan batay la paske yo deja gen yon mò e nèg yo t sanble minisyon yo pral fini. Ebyen fòn di ke daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou e nou kapab fè konfyans mesye bandi yo pran 2 zam pou lapolis sa vle di yo jwenn 2 zam se kòmsi m ta kapab di polisye sa yo yo pote yon cha bay nèg yo pou boule epi yo pote 2 zam nan zam sa yo gen yon bout manch genyen tou yon fal bout manch lan Se nèg vilaj de Dye ki pran li. Fal la se nèg gran ravin men ekoute nèg vilaj de Dye yo yo te an pòl pozisyon pou te kapab rekipere tou 2 zam sa yo. Nèg gran ravin yo pi zakè. Pandan nèg vilaj de Dye yo poste ebyen se nan moman sa nèg gran ravin yo tou pote boure yo menm yo pran fal la anvan. Fò m di nou ke ant lapolis avèk dè bandi zame sur le tèren, alò m ta kapab di pou gwoup Gran Ravin ak Vilaj lan, ebyen nèg sa yo, gwoup yo a pi byen striktire. M pral di nou pou ki sa. Se paske yon polisye gen dwa al travay. Li. Li fè nenpòt 12 èd tan sou pòs. Men ekoute, sa pa egziste non pou bandi yo. Menm lè w tande nèg la ni nan var, ebyen, li genyen yon sòlda k ap vin leve li apre anviwon 2 a 3 zèd tan. Paske nèg yo fè travay la pa relèv. Eske n konprann? Pa egzanp, si w pran blòk Vilaj la, ebyen, si nèg sa a sou pòs a 2 zè di maten, Genyen yon lòt gwoup k ap vin leve l a katrè di maten. Ensi de suit. Se pou m di nou ke kòman gwoup sa yo menm yo striktire. Premye operasyon ki te fèt nan vilaj la se te o mwa de mas 2021, m kwè. Èske nou sonje sa k te pase? Polisye yo te kriye oskou! Bagay la te difisil e yo te pran. anpil nan yo. Yo pran zam. Yo pran inifòm. Yo menm rive pran yon gwo zam manch long. Anpil moun di se te yon M 60. Ebyen jounen jodi a ankò, se lapolis dewoute fas ak bandi o nivo de Vilaj de Dye e Gran Ravin. Nèg yo lave lapolis. Si nou pa ka fè operasyon mesye. Pa al pote tèt nou a la boucherie paske Ces bandits armés ces bandes de racailles yo pap padone nou yo pap padone nou e pa bliye nèg sa yo gen gwo bagay nan men yo menm ta kapab di tou la police quelque part li fautif paske ou pa kab leve yon bon maten pou di ke ou pral batay a nèg sa yo konsa konsa ou nik rete ou pa planifye yon operasyon epi w parèt a yon cha, ou kòmanse tire. E nèg yo menm yo plis gen kontwòl zòn nan pase w. Èske w ka konprann? Donk mwen m swete ke pwochèn fwa nou pral fè operasyon mesye paske nou pran anpil leson. Depi lè Anèl n ap pran leson nan men nèg sa yo. Bon Izo vini la a menm m pa konnen. Se tèt chaje. Nèg yo pran cha, yo boule cha, yo sezi cha, lapolis oblije achte cha nan men nèg yo. E jounen jodi a la m ta kapab di, ebyen se yon lòt dewout pou polisye sa yo paske jan m t ap tande polisye sa yo k ap kriye alèd. Yèswa, nan kad batay sila a, ebyen m ta kapab di se kòm si se polisye yo ki bandi e ke se bandi yo ki polisye e pi youn kwense lòt, lòt la nan sitiyasyon difisil, l ap kriye sekou. Se lapolis wi mezanmi k ap kriye fas ak bandi yo. Epi pou kapab toujou kontwole zòn nan. Se trist. Se trist. Ou menm ki aletranje w ap gade. Ou wè ke se bandi k ap kontwole peyi a. Pa gen anyen ankò ki rete paske a chak fwa lapolis fè yon ti efò pou ta kapab mete nèg sa yo an dewout, ebyen se yon nouvèl echèk. pou lapolis. Brèf, nouvèl sware cauchemardesque pou de polisye yo menm ki te deplwaye pou al batay. O final, yon polisye udmo tonbe, non li se Michelet, epi bandi yo rive sezi 2 zam pami yo yon fal. Mèsi la fami, nou kapab monte toutalè jisteman. si gen plis enfòmasyon pou n kapab pote enfòmasyon ba nou paske bagay la li te vrèman difisil. Un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!